Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Deja nap swete pou pase yon bon moman avèk nou e deja trè bon semen. Eske tout ba anfom? Ben pa vreman pou moun ki an Haiti yo e si la ou ki al etranje tou anpil nan yo Gen nostalji se parti pour une nouvelle emisyon Mati san pwoblèm A wè Mati san pwoblèm paske maten an la m ta kapab di chofè yo leve kanpe kont yon mouvman o nivo de Fontamara Martisan Sa li atò se ke chèf de gang yo ebyen eh yo m ta kapab di mete yon fado sou tèt chofè sa yo Tande byen eeh chofè kafou twouve yo m ta kapab di Selon yon article de notre ami radiographie entre l'enclume et le marteau. Zòn Mariani, komin Kafou Gresye reveye sou tansyon lendi 23 me 2022 an. Kisa ki lakòz? Chofè ki asire transpò antre komin Kafou ak santre vil Pòtoprens pwoteste kont yon desizyon chèf gang Fontamara pran, son non se Krisla. Gen yon chofè. Gen yon chofè ki li menm pwoteste ebyen ki fè kwè ke nèg Krisla yo mande pou yo peye yon valè 2500 goud chak samdi pou kapab gen ale retou sètadi travèse Fontamara. Eske nèg yo ap antre nan lojik sila? Pa vrèman. Paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, si chofè yo yo menm. yo la dans si là, les hommes de village et ceux de grand Ravine, yo exigé 1000 dollars c'est à dire 5000 gouttes en retour. donc yo mande le double de sa Krisla mande a. Chofè yo nan difikilte paske deja si ou ta vle antre nan lojik pou bay 2500 goud se deja yon gwo jefò. E kounya la ou pral nan obligasyon pou bay 7500 goud. Paske w ap bay 5000 goud nan klan gran ravin ak vilaj, w ap bay 2500 goud nan klan. Fontamara, Negris la yo, ben kounye a la a chofè yo pa gen lechwa. E m te di nou fè sa lontan. Si nou antre nan lojik sa a byen lontan, kanpe travay, mete, m ta kapab di, gang yo fas ak popilasyon an, y ap oblije pliye paske jounen jodi a la a mesye, lè yon nèg la lou yon ti machin, ou mande l pou l peye 2500 goud. Pa bliye. Lè gang a gang ap batay, genyen yon bò ki toujou ap di ke l ap defann popilasyon. Jounen jodi a la a, si Krisla ap defann popilasyon an, m pa kwè l ka antre nan lojik sila a. Jounen jodi a la a tou, si Krisla antre mezi sa a, m panse. nèg vilaj ak nèg gran ravin ta dwe pliye antre nan lojik pou ede popilasyon paske popilasyon mesye li pa gen anyen lè nèg ale lou yon ti machin pou l peye jounen travay pou l peye moun ki bò kote l defwa nèg la gen dwa pa menm ka fè kòb nou mande a non donk bagay la vreman difisil e maten an zòn nan te vreman chofe paske m ta kapab di Mande yo èske kounya la yo pral kanpe sifi sa nèt oswa ap kanpe sou kesyon trafik la ditou ditou oswa yo pap fè l ankò menm. Monchè, nou kanpe la briska nouvo lòd. Lè yo di machin ka pase anba a, n a pase anba a. Lè yo leve desizyon an, n a pase anba a. Non, men n ap fè lòt sikui kanmenm, n ap fè lòt sikui an atandan. Hein ou leve mouri yon machine pou yon neg vini li pa ou pa konn ki kote li soti pou gen 500 dola pou bal chak samedi li pa di w kilè wap touche non li pa di w kilè wap touche e se si yo bay 500 dola sa bal wap achte a lap touye manman w lap touye papa w lap touye frè w lap touye pitit ou lap touye w hein lap touye w e se si Pasajè yo pa gen ase de mwayen pou yo menm peye 50 goud la pou y al lavil. Kounye a, lè bandi takse w 500 dola la, lòt la pral takse w 1000, lòt la pral takse w 500, konbyen n pral pran nan men pasajè pou n al lavil? Konbyen nou menm chofè yo pral pran nan men pasajè pou n al lavil? Byenke pasajè yo yo menm, yo pa chwazi antre nan lojik pa nou an, yo pran apye, nou menm nou pa gen pwoblèm avè yo, kite yo pran apye. Epi si pa janm gen desizyon pran, kòm yo menm y al travay, nou menm chofè n ap oblije leve grèv pa nou an pou n al travay tou men n ap pran kòb la depi a tè. Si e 30 dola nap tou pranl si e 20 nap tou pranl pase yo pa janm kanpe de anyen depi yo menm yo ka ale li bon pou yo kite yo ale. Alò alò Guito Guito alò Guito apati de mouvman sa la Guito kounya la se ki se ki zòn ki bloke kote k bloke kounya la ki machin ki bloke egzakteman. Ok bon se jan fom diw tout machin nèt bloke. pou ou pase donk pa gen Sa vle di on bus kap sòti la nan centre ville la la kap an di kap sòti pòtay la ki ap pran direksyon pou ale kafou la si e nan sud la li prale li pap ka pase si gen kap sòti nan sud la tou pou antre nan centre ville la li pap ka pase ou pap ka pase non sèlman sou rout nasyonal la tou si se pòtoprens wap sòti pa w ka pase non sèlman sou rout nasyonal la ou pap ka pase sou ray donk pwen sirkwi a la se moto kap fèl menm kamyonèt mesye yo pap. Menm ka, donk, ba ba nou deskripsyon kòm se ou menm k'ap gade pou nou menm, ba ba nou deskripsyon kòman kòman espas la ye Guito, kòman zòn nan ye menm, ki jan yo bare lari a? Espas la aktyèlman la, nou ta kab di gen yon yon bis, yon ti minibis ble blan ki bare nan antre kote pap adapte konn ale, ki konn kanpe yo menm pou ale nan gran sit peyi a, la yo bare l. Depi n voye je nou anlè sou wout nasyonal la bò bèl pakin, gen yon gwo bis jòn la li menm ki bare sa. Se yon gwo bis jòn paske sa se sou wout nasyonal la m ap pale, m pale de bò bèl pakin. Sa se sou sèkui wout nasyonal la. La m kanpe nan kafou a menm. Donk gen yon gwo bis ki bare, menm moto pa ka pase, sèl moun apye. Epi yo genyen, yo mete liy kawotchou nan kafou a menm, nan kafou prensipal la menm. Nonsèlman sou atè an, m te ka di dirèkteman, Moun ap tcheke wout nasyonal la e sou artère tou nan kamyonèt yo konn vire pou yo antre sou wout Dèray la. Lè m voye je m la m gade wout Dèray la la yo bloke l avèk yon kamyonèt dirèkteman mwen m sòti kote mwen ap kale li bò fatra a la li menm li bloke avèk yon gwo boul jòn ankò sa vle di ke si w nan bon vini wap wap wap jistement kanpe ou pap gen okenn pasaje menm pou ke w pase sa vle di pa gen pa gen pasaje menm non sèlman sou wout nasyonal la si wap sòti m ta di anlè. non sèlman sou wout dèyè la sa w santi pa anlè e tou Fò te apwoche w plis de telefòn nan Guito fò te apwoche w plis de telefòn nan la si w ap sòti anlè tou m ta di si w ap sòti nan gran wout peyi a bon ton bonjou m konn pale ki genyen anpil bis la la li menm li gen yon machin ki bare nèt donk ou pap ka pase sèl moun apye kote m ap pale avèk ou la nan kafou a la se yon kafou ki chaje chaje ak moun nou gen tan remake anpil moun avèk elèv yo elèv ki pral Juvénat elèv ki prale E kat yon pyon tou donk nou gentan wèm tout moun se apye. Ou ka remake sa pran avèk sa ke youn nan chofè yo sot nan salon. Se avèk chofè ke nou tap pale la, sal di, li di si an ka moun yo yo menm yo pa kanpe dèyè revandikasyon ke chofè yo menm yo fè, yap jisteman kite sa pase epi yo menm yo pral yap yap pran machin yo yo pral travay tou men yap moute machin nan kite 50 goud. Non jisteman se pou moun pou lekòl map pale yo la map pale de juvena kolèj sa se pa yon lekòl ki lwen pa rapò avèk kafou a donk moun yo pranl apye e kote map pale la gen yon gen yon machin lapolis ki fenk rive nan kafou a la se premye machin lapolis kem wè donk ki fenk rive nan kafou a la donk moun yo pranl apye. Siw wè machin sa pral eseye gade poul wè bakòp polis la pral eseye gade Kòmèp tande Kingdom FM, yo gentan rive sou plas, yo pral bat pou yo gentan rive nan espas la pou yo wè si yo ka debloke sitiyasyon an petèt. Yo ka eseye debloke sitiyasyon an, men fò m di w byen, mesye sa yo lè yo wè mesye sa yo kanpe nan zòn sa la, se pa fasil. Wi, paske yo anpil kanmenm, yo anpil. E chofè sa yo se ki kote yo fè? Raple nou ki kote chofè sa yo fè? Chofè sa yo gen sirki ki fè moun ki prale Fontamara, gen moun tou k ap rive anba lavil. Sa se gwo bis ray yo. Donk ti kamyonèt yo fasilman, lè m konn pale, ti kamyonèt se moun, se kamyonèt k ap pran elèv lekòl yo pou ale swa nan 32 oubyen swa ale nan Tò pou al mennen elèv yo ale lekòl. Fon ti ret avèk mwen ret avèk mwen pa ale non Sinal Roosevelt m pral rele w kounya èske w konnen ki nan ki fon ti ret avèk mwen Guito pa ale non Guito rete la bon m eseye rele Sinal Sinal si w si w m ap rele w kounya Sinal paske ou konn zòn nan byen ou pral di m ki kote Iska avèk Izo ki kote yo fè e ki kote yo menm yo sikiyo a egzakteman. E kòman fè yo chak mande on pri? Ban m wè sa avèk Sinal Roosevelt pandan ke Guito Pierre l ap. E Sinal ou avè mwen Sinal? Sinal ou la Sinal? Wi m la wi. Ok Sinal ou konekte avèk Guito Guito Pierre w ap swiv evolisyon e kafou a avèk mwen Sinal Roosevelt e Izo ki ta mande alò Guito se Izo ki mande 500 dola epi is. Non non Mennen. Men sak pase krisla fòm diw byen vandredi a m tap soti lavil nan bis kem t ye an yo te rele chofè a lèm rive fon nan fotama 43 anba sou plas la menm lèm rele chofè a mwen chofè a bay l mwen lap pale lap pale apresa li al dèyè machin nan li pran plak machin nan li bay lèl vin monte machin nan vrèman m pat kontakte pase paskem pat mande chofè a men si vrèman maten an la m vin tande dosye a sa vle di ke kèsanble se se menm dosye a lap pale pou l peye chak samdi ok krisla krisla mande konbyen kòb krisla mande 500 dola. Alò, Kris la li menm, li onivo de Fontamara, l ap jere Fontamara, li ap jere tout anlè Boutofen, l ap jere blòk ki rele Chodo, tout espas sa yo, donk se sou kont Kris la ke yo ye, men yo te fè yon ti desann nan blòk Matisan, yo onivo de Matisan 23, tout espas kote San Fwontyè te ye a. Anba se mesye kris la yo ki ap jere yo men nan izo li menm izo ap jere blòk vilaj de dye izo vin plante pikèt li egalman nan blòk matisan lè w fin kite komisarya a anba se kris ki te izo ke wap jwenn tout ti mesye wè ki atè yo avan w pran rantre. 23 donk se mesye izo yo men kòman izo li menm li bèl izo pran yon kòb nan menw krisla li menm tou depan de ki machin li ye gen machin li fè peye pa semèn genyen li fè peye pa jou genyen li fè peye pa mwa resamman m tap pale avèk yon chofè li te di li menm se enskri li enskri yo enskri l nòmalman ni non pal ni plak machin li donk li gen yon kòb chak mwa ke li ap bay avèk mesye krisla yo. Izo Izo se vilaj se 2 vilaj sèlman l t ap jere se pandan gè lalmay yo vin eklate premye jwen ane pase epi misye pran yon seri de blòk ki te sou responsablite krisla donk depi se blòk wè izo pran nan Donk izo gen izo gen plis tèritwa ke ke krisla Wi depi se tèritwa pa egzanp ti sous matisan 2 a matisan 2 b matisan 1 matisan 19 tout blòk sa yo se krisla ki t ap jere yo izo pran l nan men. Donk E pou map tou avèk Guito ret avèm Guito donk e kesyon Chrisla mande 500 dola Izo mande 1000 dola chofè yo ta gen plis enterè pou yo bay Izo l pase Chrisla ou di mwens paske se menm wout la fòl pase pa tou lè 2 pou yo pou yo fè pakou a Sinal. Non e li e si yap bay yo oblije bay tou lè 2 yo oblije bay tou lè 2 paske ou paka sòti pòtay pou a sòti pòtay. Nan va konprann nan va konprann wi la. Donk bagay la vreman, vreman difisil. Mwen konnen se pou moun ki ap soti Kafou pou antre Pòtoprens, moun ki ap soti Pòtoprens tou pou kapab ale Kafou, m ta kapab di, eh, desizyon sa li ap vreman peze sou moun sa yo. M ap mande tou eske chofè yo ap ka kenbe men yo. Koute, si se sa m panse ke se yon kout kouto y ap bay chofè yo, ben yo menm, yo pa gen le chwa. Yo pa gen le chwa. Ou tande kòman y ap plenyen nan odyo sa nou sot lage pou ou a. Ekoute, fòk nou di ke. Nan Tòsèl, antre 5 è a 6 è 30, ebyen nèg Vitelòm yo kidnape pou pi piti 7 machin ak tout moun ladan yo. Pami machin sa yo gen yon machin Nasyonzini. Bravo Vitelòm! Degaje w! Pouse bourik ou frè m! Frape! Men ekoute, gen yon lè kap rive m panse ke anpil zòn nan Pòtoprens pap gen moun rete ladan yo ankò. Anpil zòn nan Pòtoprens pap gen moun franchi yo ankò. Jounen jodi a ou tande gang sa frape, demen si Dye ve ou tande se yon lòt gwoup gang kap frape, aprè demen se yon lòt gwoup gang, sa vle di moun yo rete klwatre. Lakay yo, nou prèske pa kapab soti. Tèt chaje! Genyen Laura Erika Jorah Roy Flores, yon elèv nan twazyèm ane nan kolèj Marie Anne, yo kidnape li, se te samdi ozanviwon 2 zè, pandan li t ap soti lekòl. Ravisè yo reklame 600 mil dola ameriken pou kapab libere l. Manman li nan difikilte, li di li pa gen kòb sila. Se sa k fè, maten an, Li te fè yon pase nan Radio Caraïbes pou kapab plenyen sò li, pou kapab mande kidnapè yo, Écoutez, on n'a pas d'argent, on n'a rien, faites quelque chose pour nous. Sitiyasyon sa a se yon sitiyasyon mwen pa ka viv. Mwen se Gina Jacques, mwen se yon jèn manman. Mariani bloke mesye. Mwen se yon òfelin de mère et de père e samdi mwen mennen pitit mwen lekòl mwen voye al chèche l yo moun nan pa janm pote l vini pou mwen epi lè m wè sa mwen rele l mwen pa janm jwenn li nan telefòn mwen touswit ale lekòl la. Lè m ale lekòl la, mwen pa jwenn timoun nan. Mwen tounen lakay mwen avèk espwa ke m ap jwenn li, ke moun nan te fè yon lòt wout. Lè m rive, mwen pa t janm ka jwenn li. Mwen te vrèman dezespere. Se mwen menm avèk yon kouzen m. Kouzen m, sètadi se mennaj yon kouzin mwen. Se li menm avè m ki konn al chèche l lekòl la. Men jou sa a, mwen te fè l ale pou kò l. E yo pran li avèk tout pitit la. Kot papa timoun nan? Kot papa timoun nan? E papa papa pitit lan li se yon etranje, li se yon pewouvyen. E vi ke yo te kidnape l an 2020, pa pridans, non li pa kite pa pridans mwen pa e etan done ke peyi a pa vrèman. A yo te gentan kidnape papa? Wi yo te kidnape papa. E kijan w pral fè? Konnen se kidnape yo kidnape pitit lan lè machin nan pa vini. Machin nan pa vini epi mwen chita map tann mwen vrèman dezespere epi se konsa apa pa resevwa on apèl epi lèm pran telefòn nan epi moun nan dim e timoun nan nan men nou degajew wi a tout chofè a degajew e vini avèk e al prepare 600 mil dola ameriken ak tout machin nan tou? ak tout machin nan Epi aprè yon moman done, vè nevè, yo te rele m e nan setè, a nevè yo rele m ankò e yo di m pou m al pran machin nan e e zòn Douyar. Yo kite l avèk tout kle pou mwen. Ou al dèyè l vrèman? E mwen pa t ale e egzateman. Mwen ale e mwen al verifye si machin nan la. Mwen te gen yon zanmi ki e Ricardo ki te akonpanye m. Nou verifye e mwen wè machin nan la. Mwen fè swit a la polis wi, kote yo te di pou mwen aprann nan. Wi, mwen ale nan komisarya, sou komisarya 3 me, epi mwen te fè kèk demach, apre sa mwen ale dcpj, yo vrèman pa t ka ede m nan aswè a, nan jou a. Ok. Men nou rekipere machin nan oubyen nou kite l la? E wi, mwen te ale Dèlma nan yon komisarya, e pou m te ka rekipere machin nan, polisye yo di m yo pa t gen ase efektif, pa t gen blende. Yo pat ka fè anyen pou mwen yo te menm konseyem si se mwen kal pranl e li posib pou anyen pa rivem men si se yo menm yo ka krible yo anba bal se sa polisye a te dim. Demen Marianne a andwa kote w abite a konva kou yo ye? Ou abite nan ki andwa? Ki zòn? Mwen abite Tabar 25. Ah ok. Manman m vle fè konnen ke mwen avèk yo. Wi, lè nou pale avè yo, nou pa idantifye nan ki baz timoun nan ye. Non, nou pa idantifye. Yo pa ba nou tan pou nou pale. Yo pa vle negosye. Yo di fòk mwen bay 600 dola pou moun nan. Non sèlman eleman son sèvis. 600 mil dola. 600 mil dola vèt? Wi, 600 mil dola, sinon y ap tiye timoun nan. Epi moun ki t ap ban m sèvis lan, paran l pa vrèman kanpe avè m, paske yo te di se yon sèvis l ap rann mwen pou m degaje m. E mwen konnen se yon malere l ye, se yon timoun ki sot andeyò, moun andeyò Jakmèl, paran m pa gen mwayen ditou. Donk, misye lage chay sa a sou do w tou? Wi. Paran misye pa gen anyen ditou. 600 mil la e pou yo tou lè de? Wi, pou yo tou lè de. Sa vle di eleman rele Reno dous. Reno dous li rele. M ap mande. Pou kidnapè yo fè yon voye zye sou sa. Se yon timoun ki sansib, ki pa konn dòmi pou kò l, ki pa renmen manje e ki pa ka pran sekou sa yo. E mwen menm non plis mwen pa gen pèsòn, mwen pa gen 600 mil dola lan. Sinon si m te gen, si menm lè m ta gen 20 mil dola m pa t ap la. M pa t ap la, m pa kapab. M se yon jèn timoun k ap eseye pou m wè kòman pou m ka trete pitit mwen byen, men se pa paske mwen gen kòb. E papa li se yon mekanisyen li ye, papa l se yon mekanisyen li ye. Petèt yo ka wè l de koulè, bèl timoun, yo panse yon moun kòb. Yo wè li de koulè, yo panse nou gen kòb, nou pa gen kòb. Nou pa gen kòb sa a ditou. Mwen Erika, m pa ka viv san li. Sèl li menm mwen genyen kòm fanmi. M pa gen manman, m pa gen papa, m pa gen frè, m pa gen sè, sèl li menm mwen genyen. Silvouplè moun yo, tanpri, libere Lebrun pou mwen silvouplè, m pa ka pote chay sa. Chay sa twòp pou mwen. M pa gen èd. Etranje a pa ka fè plis ke sa pou mwen. Li pa gen kob sa mezanmi. Li pa gin. Se sel pitit la mwen gen kom fanmi. Manman m mouri papa m mouri frè m mouri nan pwazon. Mwen sel o mond. Tanpri moun radio yo silvouplè entènot yo edem edem silvouplè edem edem pataje. Madame Tegue merci merci paske ou banm opòtinite poum ka la merci a tout zanmi kap pataje pou mwen yo mezanmi mpa gen fòs non mezanmi sim pèdi pitit lan se pa sèlman vi sa kap pèdi non map pèdi tou wi map pèdi tou sèl li wi mwen gen sèl li mwen gen sèl li depi 8 an 9 an mwen pèdi ni manmanm ni papam. M pa janm te gen yon vi fasil. Malgre m te avèk etranje a, m te toujou ap vann manje kwit nan chantye pou m bay pitit mwen manje. Se pa t janm te gen yon bagay ki te fasil paske m pa t pran avèk anyen. Mezanmi, gen pitye pou mwen! Gen pitye pou mwen. Tout manman renmen trete pitit yo byen. Tout manman fè sakrifis. M pa fè demwazèl, m pa jwi demwazèl. A 25 an m fè l. M pran responsablite m. Tanpri, fè m gras, fè m gras. Map mande nou gras a pitit la. Gras! Jiskaprezan m pako gen yon gout. Pa gon gon goud, pa bal ba gon goud. Dayè si m avèk yon etranje m pap jwenn prete. Yo gentan konnen se blan n ye, m pap jwenn prete. Dèt ane depi 2020 yo te kidnape papa l jiska prezan nou poko ka fin peye l. Sa vle di nou pa kapab. Nou pa kapab ditou. Pwobableman se moun kap fè nou mechanste fè nou rayi sa. Nou pa kapab. Ou wè 2 kidnaping sa yo gen pou wè yo gen koneksyon kèk. Nou pa kapab. Ni kidnaping papa ni kidnaping. 5 me se anivèsè pitit mwen. Yo mete zam nan tèt mwen. 3 jou aprè kidnaping mari m yo pran nou tou lè 2 pou yal tire nou dèyè lopital la. Son peyi kap fè nou wi. Aprè 3 jou li libere nou gon kòb nal dèyè pou nou peye dèt nou pako vire. Nan ki zòn yo te kidnape nou? Yo te kidnape l pandan l te mennen pitit la lekòl. Toujou nan menm kesyon afè lekòl la? Wi. Non. Son pwòch nou kap bat pou fini ak nou. Sa vle di afè nou abi lontan. Se antouraj nou kap bat pou fini avèl. E nou pa gen kapasite pou nou kite l peyi a. Si nou te gen kapasite nou tap fel deja Nou pa gen anyen tanpri si yon moun ka ede nou edem silvouplè m pa ta renmen pèdi pitit la m pa ta renmen pèdi pitit la ditou. Ok dako. Nap tounen tout alè pou anpil lòt detay paske gen anpil lè dosye nap vini avèk yo pou ou un peu plus tard nan pwochèn emisyon nou antretan nap di ou rete branche chanèl la pou ou pa manke enfòme merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partage.